An vre se gwo patnè kal vòlò moto la zanmi. Yo fout vire sou la tout moto a, sa w konnen ki pase? Tonnè boule m se misye etenn dife a. Se l etenn dife a. Plat! Nan segonn gwo kòk manman m gen lakay li a. Ya gwo kòk wouj la. Wi sa t plen zye pou mwen bay. Kòk sa baz li tèlman chante l arive fè yon albòm wi.